Pòtoprens, kapital, Pòtoprens, tèt fè mal, Pòtoprens, depi prèske dezan, s on menm diskou, s on menm fleyo, ensekirite, gang, gran banditism. Kot otorite yo, kot mèt peyi yo, kot Leta, tout nèg la, nan pòs yo, nan fonksyon yo, men anyen pa ka rezoud, pwoblèm yo pa ka rezoud, solisyon pa ka jwenn. Nou tout konnen l deja, depi tèt la malad, kò a pa itil anyen. Se tèt ki mennen kò. Se tèt ki panse pou kò. Epoutan, jounen jodi a, sa n ap konstate k ap pase andedan peyi a, bandi ki pran kapital peyi a, prè de 150 gwoup ame k ap batay pou teritwa andedan peyi a, chak jou k ap touye, k ap vyole, k ap kidnape, k ap tòtire Ayisyen konpatriyòt frè m sè nou yo, chak kou yon jounalis prezante devan w, Chak kou yon videyo de fòmasyon ap sikile sou rezo a, ou deja ka atann ou avèk yon move nouvèl. Yon move nouvèl ke siman ou te pran yè ki te pase nan Dèlma, avan yè ou te pran yon move nouvèl ki te pase nan Petyonvil, Avan avantyè ou te pran yon move nouvèl ki te pase nan depatman Latibonit, toujou menm bagay, ensekirite a. Gen moun ki fè konnen akoz pwoblèm ensekirite ki gen la jodi a andedan peyi an, se paske otorite yo gen konplisite ak gang, otorite yo alye ak bandi ki fè pwoblèm nan pa ka rezoud. E nou konsyan ke anpil nan otorite, anpil nan gwo chèf, anpil nan dirijan ki andedan Leta a, Se paske efektivman yo gen relasyon ak gang, yo gen gwoup bandi yo, gwoup gang k ap travay pou yo, ki fè yo politize enstitisyon lapolis lan, ki fè polisye nou yo pa ka bay rezilta, ki fè operasyon yo pa ka bay rezilta, ki fè gwo chèf gang yo yo pa ka atenn yo. Sa k ta di yon lòt fwa ankò, Move nouvèl ta vin jwenn nou, kote yon lòt fwa ankò, gang Vitelòm nan, li deside pase a laksyon. W ap pale de Vivi Michel, yon katye rezidansyèl nan Petyonvil, yon katye kote moun ak mwayen viv, kote moun ak lajan abite, Epoutan, menm jan moun Solino t ap kouri nan jou ki sot pase yo, menm jan moun Nazon sot kouri nan jou ki sot pase yo, menm jan moun Bèlè ap kouri kite lakay yo pou afwontman gang nan jou ki sot pase yo, Moun doko, moun metivye, moun meyòt ap kouri pou bandi, ebyen Vitelòm deside rantre nan tòsèl, rive Vivi Michel, mete moun yo de men nan tèt. Dènye eleman enfòmasyon ki rive jwenn nou, nan tout deblozay sa a ke nèg Vitelòm yo pete nan Vivi Michel, ebyen ta gon polisye ki pèdi lavi l. E polisye sa a ki li menm, li se chofè yon konseye andedan CSPJ an, n ap pale de konseye Durè Duren Duren Junior ki li menm se yon ansyen majistra, yon ansyen jij li ye nan tribinal premyè enstans. Ebyen jounen jodi an la pa rapò avèk sitiyasyon sa, se lis polisye ki viktim anba bal bandi yo k ap ogmante. E sa ki pi grav lan, Enfòmasyon yo fè kwè ke polisye sa a ki ta tonbe anba bal bandi Vitelòm yo ki te vin pran Vivi Michel daso, li te responsab yon konstriksyon yon kay ke konseye CSPJ a ap fè nan Vivi Michel, men tè kote konseye a ap konstui an, tè a se yon tè ki an konfli. Se sa enfòmasyon an ye. Mezanmi si m ta pran yon ti tan pou m ta di m ap ouvri mikwo pou Ayisyen ki nan dyaspora yo, menm moun ki ap viv ann Ayiti, pou yo ta vin pote doleyans yo, pou yo ta rele, pou yo ap denonse, an verite se pa de twa moun ki ta pral vin denonse nèg ki nan Leta k ap vòlè tè yo, otorite k ap vòlè kay yo, senatè, depite, jij, komisè gouvènman. konseye e konseye prezidan konseye minis kap vòlè tè kap vòlè kay dyaspora se pa de twa plent m tap jwenn se pa de twa moun ki tap vin rele pou denonse sa yo sibi e menm map gade nèg vitelòm yo map gade yon pakèt chèf de gang kap opere vitelòm la li pran pènye pou li e pa de twa moun pènye ki kouri kite kay yo se pa de twa moun pènye ki kouri ki oblije kite kay la pou nèg yo pa touye yo wap gade Kèk fwa lè yon video vin jwenn ou, ou tande se nan kano dyaspora nèg yo ye. Nèg yo kidnape moun al sere nan kay dyaspora. Oubyen yap fè fèt yo se nan kay dyaspora yo. Kay moun yo fè, yo vòlè kay moun yo, kay moun yo fè kouri kite zòn nan. Jounen jodi an, nap travèse plizyè gwo pwoblèm. De seri de pwoblèm fonsye, Otorite kap vòlè kay moun, bandi kap vòlè kay moun, ou pa jwenn entèvansyon okenn nèg nan leta paske sa ranje koze yo, sa nan enterè yo. Menm yo menm ankò, yo gen asosyasyon malfetè yo, gen rezo kriminèl yo, rezo malfetè yo kap vòlè kay dyaspora pou yo, kap vòlè tè moun pou yo paske se konsa yo santi yo alèz. Yo pap travay, yo pap redi travay, men yo la pou yo vòlè bagay moun, lè w fin redi fè kay lan, ou fè bèl ti kay ou, mete pisin, pou santi w alèz, pou vin pran ti retrèt ou etc. Se rete w rete w tande kay lan te gentan gon mèt, li te gentan gon papye, li te gentan apante, li te gentan anrejistre. Al nan DGI wap jwenn tout enfòmasyon sa yo. Fos enfòmasyon. Fos enfòmasyon, yo fè fo anrejistreman, paske son rezo li ye. Ebyen se nan kontèks sa a, polisye a al pèdi lavi l paske l te responsab konstriksyon sou yon tè ki an kontestasyon, ki an konfli, epi nèg Vitelòm yo debake. Kounye a ou pral poze tèt ou kesyon pou konnen èske se yon atak sible l te ye, èske yo te vini egzakteman pou polisye a, pou konseye CSPJ an, oubyen Se entansyon yo te genyen pou yo vin mete on baz andedan Vivi Michel e yo tou pwofite rezoud koze yo tou pwofite regle pwoblèm yo ta genyen. Donk tout sa yo ekstrèmeman enpòtan pou nou konsidere. Men gon lòt aspè toujou nan gang Vitelòm nan. Toujou sonje m di nou lè gang Vitelòm nan frape, yo toujou aji de manyè similtane. Se kòm si pou yo pou yo mete lapolis nan mitan, yo ap frape 2 kan an menm tan, y ap frape 2 bò an menm tan. Yè, nou aprann nan zòn Fermat, gen yo prezime kidnapè popilasyon moun nan Fermat yo touye. Kidnaping nan avòte, kidnaping nan pa gen tan fèt, kidnaping mal pase, lapolis gen tan rive, lapolis tire, ripòs fèt, epi moun nan popilasyon an ta pral acheve jenn gason sa a. Ebyen ki sa k rive? Enfòmasyon yo fè kwè ke jenn gason sa a, li pa lye a gang Ti Makak lan men pito se nèg Vitelòm li ta ye. Ebyen hier aprè midi pandan nèg vitelòm yo ap frape nan vivi Michel menm bò a tou on lòt gwoup ap frape nan fò jak plizyè lokalite nan fò jak se pa ti lòbèy ki genyen hier aprè midi moun mouri moun blese kay pran dife machin pran dife yo bat moun jis paske yo te yo te wè nesesite, yo te gen anvi al fè reprezay sou popilasyon an, apre yo fin pèdi on prezime kidnapè, on asasen nan baz yo, nan gang yo, k ap teworize moun, k ap touye moun. Jounen jodi an, ki enpòtans Ariel Henry genyen nan tèt Leta a? Ki wòl Ariel Henry nan tèt CSPN nan? Ki enpòtans Ariel Henry ak gouvènman l lan genyen si yo pa ka retabli sekirite andedan peyi an? E se youn dè rezon, e se youn dè rezon ki fè mwen menm toujou di l, on moun ka repwoche komisè Muscadin nenpòt bagay, Ou ka repwoche l lè l kenbe yon bandi, lè l stope yon bandi oubyen lè l ap entèwoje yon bandi l fè videyo l, apre ou te wè bandi an vivan apre sa ou wè l mouri eksetera, ou ka toujou repwoche l konpòteman l. Men, nan moman an la, si n ap pale de otorite peyi an genyen ou pa pale de komisè Muscadin, se ke w pa konnen ki enpòtans otorite, ki wòl yon otorite genyen. Nou tout dakò, sa n ap viv andedan peyi an, se yon sitiyasyon eksepsyonèl. Nou dakò se yon sitiyasyon eksepsyonèl, yo asasinen prezidan, yo fin touye prezidan an, e yon premye minis la, l pa janm pale de posibilite ki genyen pou mete sekirite andedan peyi an, li pa janm wè nesesite ki genyen pou garanti sekirite andedan peyi an, pou remete kanpe lame, pou tout moun ap vakyamen ak aktivite yo libreman. Yo pa janm wè nesesite sa a. Men, Ariel konprann enpòtans ki genyen pou l chèche de zalye, pou l ranfòse pouvwa l, pou l chèche mete bwa dèyè bannann li, pou l konsolide pouvwa l, pandan ke nou menm n ap mouri, nou menm y ap kidnape nou, nou menm n ap viktim, nou menm y ap vyole pitit nou, y ap touye nou, pitit nou ap sòti yo pa rantre, mari nou ap sòti yo pa rantre, nou pa alabri grenn bal mawon, nou pa alabri ensekirite, nou pa alabri de kwak se swa. Poukisa? Paske l gen konplisite l nan sa k ap pase a. Li gen enterè l nan sa k ap pase a. Ebyen, kounye a poze tèt ou kesyon, kisa w dwe fè parapò avèk sitiyasyon sa a? Kòman w dwe reyaji parapò avèk sitiyasyon sa a? Gang ap touye w, nèg ki nan pouvwa Leta yo a yon sèten moman, se yo menm ki te fè alyans avèk gang jounen jodi a k ap mache sou fyèl nou. Gang sa yo, bandi sa yo k ap touye nou, k ap rantre lakay nou, k ap vyole nou, k ap bat nou, k ap teworize nou an, pouvwa leta a, nèg sa yo ki nan pouvwa leta a, se te alye yo, yo te fè alyans ansanm, yo te konn chita sou menm tab negosye ansanm, yo t ap pataje gato a alòske l potko menm nan men yo, epi jounen jodi an, nèg yo, yo sou pouvwa yo, nèg yo, yo andan pouvwa yo, menm yon minimòm yo pa ka fè, epi yo atann ke nou rete tankou yon pakèt tèt nan sak, Yo atann pou nou chita kwaze bra nou ap tann mouche lanmò vin bwote nou ale, epi nou menm vre nou rete n ap fè yon pakèt fo deba sou yon pakèt lòt bagay ki p ap itil nou yon mèrd, ki p ap itil nou anyen, alòske Ariel Henry jounen jodi an la, li gen tan bliye si nan jou pase yo l te fè yon pwomès ke lapolis ak lame pral mete pye yo ansanm. 2 sous se sur ordre dan primati. Ariel depi lè l te soti nan baz lame a l te fin fè diskou kote ke lapolis avèk lame dayiti pral mete pye yo ate ansanm pou yo konbat ensekirite a. Pa janm gen okenn plan, pa janm gen okenn swivi non ki fèt sou kesyon lame dayiti an. Pa janm gen oken swivi. Se kòm si kou nèg yo wè nivo ensekirite a monte, flanbe ensekirite a, li ogmante epi yo santi ke nou menm nan mitan popilasyon an nou ka riposte, nou ka leve kanpe, nou ka rebele, epi yo vin avèk yon bagay pou yo fè nou dòmi. Tout sa yo, se yon fòm de politik ke nèg yo ap fè pou yo kenbe pouvwa yo, pou yo fè tan pase. E swiv pou wè a chak kou Ariel entèvenu se yon kesyon de timing li ye. Chak kou yo di w lapolis pral mennen operasyon oubyen lapolis avèk lame pral fè yon sèl oubyen Kanada pral voye blende, Kanada pwomèt lajan, gen yon kesyon de timing. Gen yon kesyon yo chwazi nan ki moman, nan ki lè pou yo fè l. Yè aprè emisyon an, m resevwa yon apèl, yon nimewo maske. Bon, Mwen m toujou atann mwen avèk sa paske depi se batay peyi wap fè, se denonsyasyon wap fè, se pwoblèm peyi a wap mete sou tapi, wap mete sou tab, wap sibi menas, wap sibi atak, nenpòt sa li ye a fòk ou ka atann ou avèk li. Piske yè m tap denonse yon pakèt deriv ke pouvwa Ariel lan avèk prensipal obstak peyi André Michel lap fè, Epi gon zanmi ki rele ki ap pale e komsi eske m gon pwoblèm pèsonèl avèk André Michel. E m te pran le swen depi nan menm emisyon an pou m te di ke m pa gen anyen pèsonèl, m pa gen anyen de pèsonèl, se wè m wè mesye a, e m pa konn anyen de mesye a. Sèlman sa l ap fè peyi an pase. Sèlman sa lap fè pèp ayisyen an sibi la, se sèlman sa m konn de nèg lan. Epi, li estime ke e kòmsi map pale de bagay ke m pa konnen e de avoka pèp lan, e kòmsi enpòtans avoka pèp genyen nan sosyete a, e kòmsi nou menm kòm jounalis, nou menm kap denonse, se kòmsi André Michel itil peyi an pase nou. Wè de derespektan de frekansite. Se kòm si André Michel itil peyi an, Ariel Henry ak gouvènman l lan yo itil peyi an pase nou. Mwen menm m pran le tan pou m eksplike li ke mwen menm travay m ap fè an m p ap fè yon travay de kan yon travay de klan, m ap fè yon travay pou peyi. M pa la pou m kraze okenn gouvènman, m pa la pou m kraze okenn nèg. M sèlman la pou m denonse deriv k ap fèt andedan peyi a. Deriv ke nèg yo ap fè andedan peyi a. Sa y ap fè Ayisyen sibi, kalvè y ap fè nou monte. Jis nan enterè yo, pou yo kenbe pouvwa, pou yo pran pouvwa, pou yo rete sou pouvwa. M ka konprann ke Andre Michel, menm jan avèk Ariel Henry, menm jan avèk yon pakèt lòt strikti politik ki rejwenn akò 21 desanm nan ki te nan akò 11 septanb Ariel Henry yo, yo menm yo gen enterè pa yo, se tou nòmal. Si w ap denonse deriv k ap pase andedan Primati, andedan pouvwa Leta a, si w ap denonse deriv k ap pase andedan akò 21 desanm nan, Se tou nòmal kòm militan, kòm patizan, kòm senpatizan pou yo vini pou yo defann alye yo, pou yo defann tèt yo. M pa bay zanmi an tò non, m pa bay zanmi an tò. Paske si w ap manje lajan Chango, fò w ka kanpe pou defann Chango, fò w ka kanpe pou pale, ou konprann. Mwen menm m pa gen okenn lajan Chango m ap manje. M pa gen okenn Chango pou m peye. Ou konprann? M pa gen okenn lajan, okenn pati, okenn kan, okenn klan nan men m. M ap fè yon travay pou peyi an paske mwen menm antank Ayisyèn, m fèt nan peyi m, m grandi nan peyi m, tout sa m ye se Ayiti l ye. Tout sa m ye se Ayiti ki ba mwen li jounen jodi an la. Kòman ou pral konprann De seri de nèg ki fin patisipe nan kraze yon peyi konsa, de seri de nèg ki fin patisipe nan detwi yon sosyete konsa, nan kraze rèv yon pakèt jenn fanm ak jenn gason andedan peyi an, epi se yo menm kounye a k ap dirije e yo kontinye ap vann moun espwa toujou? Yo kontinye ap pase nou nan betiz toujou? Imaj sa wap gade la a. Mwen mta renmen wè avan mdou kizal ye, mta renmen konnen eske Ariel, Andre Michel, Frantz Elbe yo pa janm monte sou rezo a pou yo wè imaj sa yo tou. Pou yo wè mizè, pou yo wè kalamite, pou yo wè soufrans, pou yo wè nan ki endiyite ayisyen ap viv. Pou yo wè nan ki imilyasyon Ayisyen ap viv tankou chen. Moun ap kouri kite lakay yo pou bandi, moun ap kouri kite kay yo pou kriminèl gang, zèfèyis. Pral refijye yo nan lakou kay moun, devan pòt kay moun, anba kabann kay moun pral rete. Gwoup moun sa yo, gwoup moun sa yo n ap gade la, se te seri de moun ki te rete zòn Koray Seslès. yon gwoup bandi debake nan zòn nan, nou konnen depi bandi debake yon kote, se pa e, e, e, e, pa gen rans, pa gen ranse, pa gen dan griyen. Se pa manje yo pote, se pa liv yo pote, se pa edikasyon yo pote, se pa travay yo vin kreye, se detui yo vin detui. Kote gang, kote bandi pase, se detui yo vin detui. E menm jan an, ou pa wè Leta ap kraze? Nou pa wè lajan Leta yo pa ka rete nan kès Leta, se koripsyon, lajan ap detounen? Kote gen gang, kote gen bandi, se kraze yo kraze. Ke l te nèg ak sapat, ke l te nèg ak kravat, depi yo pase yon kote, se detui yo detui. Ebyen moun sa yo, yo kite zòn yo, yo kite kominote yo Koray Seslès, yo oblije al refijye yo nan Dèlma 19, nan legliz Entènasyonal Primitiv. Ayisyen an tounen refijye nan pwòp peyi l. Kounye a, Legliz Entènasyonal Primitiv tounen yon kan refijye. Li tounen yon kan refijye kote ke moun yo pa ka rete lakay yo, yo oblije kouri vin nan legliz lan pou yo pran abri yo, pou yo vin sere. Menm le, ou panse legliz lan alabri pou tèt pa l? Bon yo antre nan legliz y al kidnape moun, yo antre nan lekòl al kidnape elèv a paran. Ki kote w ye nan peyi a ou an sekirite? Ki kote w ye ou nan peyi sa w an sekirite? Pòtoprens kapital, Pòtoprens tèt fè mal, Pòtoprens ap agonize la. E m ap di nou onètman, avan m fè nou gade repòtaj lan, m ap di nou trè zonètman, nou wè sa k ap pase nan peyi a, nou wè nivo krim k ap fèt andedan peyi an, e silans ki genyen pa bò kote Ariel ak tout pouvwa l lan, ak tout lòt kriminèl parèy li yo, M pa on m pa on moun k ap vin fè prediksyon kòmsi bagay mal, bay vin vin anonse malè sou do peyi an non. E kwè m si nou vle m pa ta renmen okenn malè abat sou peyi an. Men jan nou prale la, jan rigòl san sa, jan nèg yo ouvri vàn san sa, jan nèg yo ap fè moun mechanste, jan ayisyen ap detui ayisyen parèy yo, E pa sa, e pa sa m ta swete non. Men trè pwochènman nou gen pou n tande ke peyi sa a frape pou yon katastwòf. M pa konn kisa l ap ye. M pa konnen si se yon tranbleman de tè l ap ye. M pa konnen si se yon entanperi, yon siklòn l ap ye. M pa konnen kisa l ap ye, men nou gen pou n frape pou yon katastwòf. Petèt Ariel tou se sa l k ap tann. Se sa l ka ap tann pou n nan pi yo kondisyon, pou n nan pi gwo pwoblèm ki te ka rive peyi a, ki te ka rive Ayisyen, epi pou l tou pwofite fè sa l ap fè a. Men, fason n ap viv jounen jodi an, hèn sa a, divizyon sa a, nivo krim sa a ki ap fèt andedan peyi an, san sa k ap koule k pa janm ka fini an, m pa konn si nèg sa yo, mesye dam sa yo, s on dyab y ap bay manje, men anverite, A un certain moment, la nature ap di c'est assez epi sa k pou fèt lan pou l fèt. An nou gade ansanm avèk mwen nan ki sitiyasyon moun sa yo ap viv nan legliz Dèlma 19 lan, nan legliz entènasyonal Primitive. An nou gade Koman ayisyen ap viv nan kras moun kap kouri kite lakay yo pou bandi. Exactement nou lan kan kote moun ki te abite kouray se stress yo refije yo nou konnen moun sa yo jou ki te 21 janvier a sa ki te pase nan kouray kote goup nèg ak zam tap goumen antre yo moun sa yo te oblije kite kay yo yo te vin refije yo nan yon kan nan Delma 19 la, nan yon lokal yon legliz. Nou la nou menm. Se travay nou pou nou fè w viv sa k ap pase nan peyi Dayiti. Peyi Dayiti kote ke gen senatè, gen depite, gen majistra, gen direktè jeneral, gen minis e gen premye minis. Ebyen men kondisyon. Pou pèp ayisyen ap viv. La jan nap gade l la a, se moun ki te abite nan Corail Sesles ki nan lari depi 21 janvye aprè dram ki te pase nan Corail kote nèg a zam te mete yo deyò. Men nan eksplikasyon moun yo tap bay, gen moun ki fè w konprann ke nèg ki ak zam yo se pa yo ki pi gwo bandi. Gen moun ki fè konprann ke paske nèg ki a sapat sa yo, nèg sa yo, yo pa gen lajan pou achte gwo zam yo wè nan men yo a. Gen moun ki eksplike ke Nèg ki gen zam lan nan katye sa yo, se pa yo menm ki pi gwo gwo bandi an. Gen ki gen moun ki fè konprann se otorite yo ki pi gwo bandi lan. Ti echanj moun yo t ap fè ansanm avèk laprès san nou menm Tele Aktyalite, gen moun nan ki fè konnen ke yo pa vann zam nan boutik, yo pa fabrike zam isi. Ebyen gwo zam sa yo ki nan men nèg ak sapat sa yo, se otorite yo ki ba yo l. 1 janvye 2023, pandan nou te abite Koway Sesmes, sou wout Bon Repo, pandan vè 2 zè de lapremidi nou gad yon ekip nèg ak zam parèt nan tout kwen peyi a kote nou abite ap tire adwat agoch adwat agoch gen moun ki pat abitye avèk bagay sa yo gen granmoun gen timoun ki twomatize dan se sans Yo pa di nou sòti, men jan yo parèt la, nou vin pa ka viv ansanm avèk yo. Jounen jodi a, pandan chak moun te yon bò, pandan yo te gen ki te kafou ayewopò, gen ki te enpe patou, gen yon kamarad ki se Rejinal Batis e Wobèto ki te wè moun yo nan lari, yo te abite menm kote ansanm avèk yo. Yo fè demach pou yo di yo pa ka kite yo nan lari a, y ap chèche yon kote. Yo fè plizyè tantativ pou yo jwenn yon kote nan Dèlma, yo pa ka jwenn. Yo. Lindel Madizère, Roberto jwenn avèk pastè Meyi ki se yon bon samariten ki responsab, ki resevwa moun yo la. Depi 21 janvye a, nou la a. Nou poko janm jwenn yon otorite konsène pase la a. Nou jwenn kèlke ONG ki parèt la a lè yo vini. Yo vin di yon bagay y ale, men se pa anyen sa. Men tout moun yo ap viv dan la bèl etwal. Se nan lakou a moun yo vle legliz la ase pa ase pou lè gen lapli k ap tonbe pou moun yo ta antre. Sof pastè a resevwa fanm ansent, timoun piti anndan legliz la. Men tout moun se nan lari y ap dòmi. Depi l fè yon ti farinay lapli, tout moun se kanpe yo kanpe anba pyebwa sa yo nou wè nan lakou a. Epi y ap tann lè lapli a tonbe pou yo grate tè a pou tè ki mouye a anlve. pou yo met prela yo atè a. Nou gade nou wè nan lakou a. Depi ke moun yo ap viv la. Men paske a te gen de twalèt la, twalèt yo plen la. Se gras a moun yo ki plen l. Nou poko janm ka fè anyen pou nou netwaye l. Pa gen dlo, moun yo pa gen manje. Lè yon moun achte yon sache pen, se kat, senk, sis moun ki manje l ansanm. Nou pa gen anyen. Sof sè sa m ta di, si gen otorite nan peyi a. Se pa nou moun sa yo yo di k bandi a se pa yo k bandi, se otorite yo k bandi. Rezon pou lakèl Ayiti pa gen kote yo fè zam, pa gen boutik yo vann zam, pa gen yon makèt yo vann zam. Si moun sa yo m ap wè ak kaliz sa a lan men yo, se pa Ayiti zam sa yo soti. Se yon moun ki pote l ba yo. Dwàn yo gen mèt, ayewopò yo gen mèt. Si zam sa yo rantre, fò yo ta di nou ki kote l soti. Si se pèp la yo bezwen anlve pou yo voye nou kote yo ale a, se touye yap touye tout pèp la, fò yo fè nou konnen nou menm nou la. Si leta paka pran responsablite l, nou menm les jours à venir gen 1300 fanmi chèf fanmi ki la. Nou gen tout sa pou nou ta fè men e tann nap tann. Nou menm nou paka rete bwa kwaze, nou paka rete mouri pou leta. Leta se yon bagay, leta pèmanan, men moun ki nan tèt leta pa pèmanan, se pase l ap pase. Men si tout fwa li mete yon gwoup nèg avèk zam pou l dechèpiye nou, fòk li di nou, pase kay an kay pou l di nou ki kote n pwale. Kòm Joe Biden ap mande yon ekip moun, yo menm y ap fè dilatwa ak paspò yo, dekwa pou nou tout ret mouri nan peyi a. Nou la a, n ap tann. Nou nan komin Dèlma. Gon gwo majistra nou konnen ki se Wilson Jeudi Landandan, dèske genlè nou pat moun dèl, nou pat abite Dèlma, se Kwadèboukè nou te abite. Depi jou sa, gwo komin sa, pou gen sit sa la a pou l tande l nan komin nan, li poko janm pase yo pou l wè moun yo yon jou. Sof, n ap mande, pou, m ap eskize nou pou pèsonalite sa m pral nonmen nou an. Majistra Rony Colin ki nan komin Kwadèboukè. Se yon bon samariten, li konn abitye fè sa yo. Nou menm se nan komin an nou te soti nou vin la a. M ta swete li voye je gade nou. E tou, medya ki la a yo tou, pa pran sa n di a fè komès avè l. Se fè li rive, eskize pou jan m pale a, nou fè li rive kote l dwe rive. Lè n fè li rive kote l dwe rive a, moun ki pou touche ap touche, nasyonal ou entènasyonal. E m salye nou ankò. pou travay nou e m tou pwofite voye e di bòn fèt ak konstitisyon 1987 nou an malgre moun ki nan leta yo pase l anba pye nou. Ebyen se konsa moun yo ap viv la nan kan la nan Dèlma 19 an, nan lokal legliz nan Dèlma 19 an lan la a. Men kondisyon, men kondisyon leta poko, men daprè sa moun yo di pa gen okenn enstans ki pase wè yo kote yo ye a la, se nan kondisyon sa moun yo ye la nan Dèlma 19 an. Vwala se konsa jan wè nou diw la nou resalye tout moun ki ap swiv tele aktyalite e kelke swa kote ou ye nan peyi an vwala sitiyasyon moun ki te abite koray sesnes an ki te nan ki nan lari depi 21 janvye apre gwo goumen ki te gen antre 2 gwoup ame e Jan nou diw lan se konsa moun yo ap viv la nan kan la. Sak fè gen vin refije nou la Mwen menm mwen se yon bòs fini Jou samdi nèg sa yo parèt lakay nou Mwen tap travay yo metem deyò mwen pèdi welded tout sam te konn travay yo pran tout yo fè barikad avè yo m pèdi yo depi lè a la nou sòti nou vin refije nou la nou lon soufrans la depi lè a m gon doulè rimatis kap kraze m. M pa alèz, m pa byen, m pa dòmi byen, m pa manje byen. Menm twalèt pa fasil pou nou bò isi a. N ap peye yon ti grenn dlo isi a 10 goud. Se si nou te konn achte grenn dlo a 2 pou 15 goud. Jodi a n achte yon grenn pou 10 goud. E 10 goud la pa fasil pou nou. N ap viv a la bèl etwal bò isi. Mesye sa m ta renmen nou di moun ki konsène yo, jodi a ti jèn k ap fè travay sa yo, ti moun disetan, sèzan, diznevan, ti moun sa yo pa fè on pa nago, on pa kita, sa k lan men yo a e pa fòt yo, e pa yo k mete l. Yo zonbifye yo pou yo mete nou lan eta nou ye la jodi a. Ti moun Ki te ka pitit pitit mwen, jodi a se yo menm m ap rele tonton, m ap rele papa pou ban m yon ti chans pou m pase. Mesye ban m di nou yon bagay, pran konsyans ak tèt nou, gade krim n ap fè peyi Dayiti a si l bèl. Sa n ap fè peyi Dayiti pa bon, n al nan lòt peyi nou wè kòman l fonksyone. E pa peyi pa nou an ki te ka viv konsa. Jodi a la mwen menm m se yon nèg ki reskonsab yon famiy, men jodi a menm tèt mwen m pa ka reskonsab. m kouche yon kote, si moun pa di m men non m pa pran. E tandiske ou pa menm jwenn moun k ap ba ou. Mesye nou prèske pral gen 2 mwa la, nou poko janm jwenn yon enstans ki vin la ki di nou mon chachè dlo l fè nou kado. Gen lameri, lameri se premyè devwa ki ta pou vizite nou la, nou pa wè sa. Yo pa gen enterè lan nou menm, yo pa avanse sou nou. E nou gen leta. Pou nou pa di nou gen sèl grenn. E kòman rele òganizasyon sa a? Medsen san fwontyè ki parèt la ki pote ti medikaman. Mesye nou konnen depi maten m fin bwè yon medikaman la vant mwen ap fè m mal poukisa dèske m bwè medikaman an san manje? Mesye fè sa nou kapab pou mwen. M ta renmen leve la. M se yon gran bòs. M se yon gran bòs. Se yon bòs Leonimie. M pèdi wèlde m. M pèdi tout bagay mwen. Gade sa nou ka fè pou mwen pou m sòti la. Men timoun yo, men yo. Men yo. Gade sa nou ka fè pou mwen la. M avè yo la. M gen yon ti fè marasa nan men m la. Si yon moun pa vin la, l pa ban m yon bagay, yo pa pran anyen. Timoun sa yo, yo gen 3 zan. M fin peye lekòl pou yo samdi. Samdi a midi, m al peye lekòl pou yo. Samdi a 3 zè, yo kraze zòn nan. Men yo la anba men m nan, m pa ka fè anyen pou yo. M pa ka fè anyen pou yo. Shop mwen kraze, m pa sove okenn grenn zouti, tout grenn zouti m pèdi nèt, m pa sove anyen. Pou m ta di nou mesye, pou m ta konnen manti, an, fò m ta montre nou pou nou ta wè, oh oh, Sa e pou manman nou an. ta wè e E manman ti kijan mara m sa ap yo? wè manman yo. E manman yo. E pa yo non, m gen Apre sa yo m gen 7 pitit genyen tout sa kap viv an konsa m paka pran tout moun vin la men se moun ki konsène yo ede nou non ede nou nap viv lan move sitiyasyon la ou wè la lè nou kouche la lèswa twalèt sa plen son sèvyèt oubyen yon dra poun pran poun mare nen nou pou nou viv nou pa kapab la mesye dam mèt la kwap fè nou malonèt toutan. Mezanmi, kòmsi Sa n ap gade la a, sa nou sot gade la a, ou kwè, ou ta di Ariel André Michel pa wè yo, oubyen militan k ap defann nèg sa yo pa ta wè videyo a, pa ta wè imaj sa yo? Ou imajine ou menm ki te chwazi kite Ayiti, ki pa t gen lòt opsyon, ki kite Ayiti, ki kite madanm, ki kite pitit, ki kite manman, ki kite papa dèyè, ki ale dan yon lòt peyi, ni vu ni konu, pa konn okenn moun, nan lide pou al chèche lavi miyò, nan lide pou al bati yon vi miyò pou ede sa k dèyè yo, pou retire sa k dèyè yo nan mizè, nan kras. Fredi pa fredi, ou pral travay. Lapli pa lapli, ou pral travay. Fatig pa fatig, ou pral travay. Nèj pa nèj, ou pral travay. Bil pou peye. Tout bagay sou do ou. Fanmi Ayiti sou do ou, bil sou do lòt bò a, men malgre sa, Malgre sa wi ou batay ou lite ou lite ou achte yon ti bout tè an Ayiti. Ou mete de twa grenn blòk ou di wap fè yon kay pou retire manman w, pou retire papa w, pou retire pitit ou, madanm ou, pou retire yo nan kesyon fèmen kay tèt nèg nan Pòtoprens. Pou w retire yo nan kesyon ap pran imilyasyon nan men mèt kay, o pran ti tan mwen pran w ti tan banm on mwa banm de mwa. Ou redi ou batay ou batay ou fon ti kay. Epi kounye a ou pral aprann ke kay sa a ou te redi fè a men ou menm kap pwograme w pou vin pran retrèt ou an Ayiti. Men ou menm k ap pwograme w pou vin desann pou pran ti vakans ou ann Ayiti, pou vin pase yon 15 jou, pou vin pase yon 22 jou, yon mwa nan kay sa w te redi fè a, nan kay sa w te pran imilyasyon, t ap pran desepsyon, ou te oblije kite yon pakèt lòt pwojè dèyè pou egzekite l, pou reyisi l. Kounye a w oblije, ou pa ka rantre Ayiti paske ensekirite, gang, Ou oblije ap rele manman w, ap rele papa w, madanm, pitit ki di alo papi, alo cheri m pa ka rete, bandi anvayi zòn nan, ou oblije pral di moun sa ou pa gen lòt opsyon, pa gen lòt chwa ke ranmase ti pakèt ou pran sa w ka pran lage pou yo ale. Poukisa paske bandi pran kay ou. Bandi vin atake w lakay ou. Bandi vin touye w lakay ou. Bandi vin agrese w lakay ou. Bandi vin kidnape w lakay ou. Yo mete w deyò. On kay ou redi pandan dizan, pandan kenzan, pandan ventan w ap konstwi. Jis pou pa pran imilyasyon al dòmi devan pòt kay moun, pou pa pran imilyasyon nan men pwopriyetè kay. An Ayiti moun yo gen yon tandans depi se lokatè w ye yo pa respekte w, se kòmsi lokatè a l pa moun, li plis ke, pwopriyetè a plis pase l eksetera. Nou gon ti mantalite banal nan nou anpil pwopriyetè kay an Ayiti se bagay tèt chaje. Donk pa rapò avèk sitiyasyon sa a jounen jodi an pou gen militan k ap fè figi yo di, pou gen patizan senpatizan pouvwa Ariel Henry an, André Michel, k ap fè figi yo di, lè w ap denonse krim nèg sa yo ap fè sou popilasyon an, lè w ap denonse aksyon ke nèg sa yo ap fè pèp ayisyen an sibi, ap fè sosyete a sibi, Lè w ap denonse malandren kriminèl sa yo epi pou yo pou jwenn ti chen cho pou yo gen dan devan yo mete atè a k ap vin fè moun menas ki bezwen korije kaye moun ou bezwen oubyen ki bezwen aparante ou menm avèk yon lòt kan w ap defann. Ki lòt kan ou pa konnen? Bon ki lòt kan ki ta gen atè a la ki pa t pase nan pouvwa leta a pou yon moun ta ap defann? Enben je m pete, m soud, m pa wè, m pa tande. Ou byen m pat nan peyi an, m pa ayisyen, m pa konn sa k ap pase andedan peyi an. Ki lòt kan a te a la? Ki lòt gwoup moun ki ta a te a la ke mwen menm m ta al defann, m ta al defann kòm kwa ke yo pi bon ke sa k ap pase, ke sa k pase deja oubyen ke sa k la yo? Kiyès li ye m pa wè l non? Ke moun ki konnen l lan di m paske mwen m pa wè l. Tout moun sa yo ki nan pouvwa la se de moun ki te pase nan pouvwa deja, ki kontinye ap fè lajan yo, ki kontinye ap fè bè yo, ki pa janm regle yon merd pou peyi an. Sa ki grav lan mwen menm, sa ki endinye m endinye m nan, sa k ap manje m, k ap wonje m nan, Se ap gade mizè Ayisyen, se ap gade mizè konpatriyòt frè m sè m yo. Mwen menm, m gen zanmi, mwen menm m gen fanmi, mwen menm m gen moun m konnen, de seri de moun ki konsidere m tankou pitit yo, de seri de moun m grandi nan men yo, de seri de moun ki wè m ap grandi, ki nan menm sitiyasyon ke moun Koray Seslès yo, ki nan menm sitiyasyon ke moun Kwadèboukè yo, ki nan menm sitiyasyon ke moun Meyòt, Kago, Vitelòm m sot asasinen tou resamman la a. Ki nan menm sitiyasyon ke moun Vivi Michel yo. Yè mwen map pale avèk yon zanmi m ki rete Vivi Michel. Moun yo oblije kouri kite tout sa yo genyen lakay yo, sove sa yo ka sove, kouri ale. Al rete kay moun. E zòn yo al rete an, se yon lòt zòn ankò tèt chaje li ye. Donk konprann byen. Konprann byen ke Ou menm ki vin chwazi ap defann Andre Michel, Ariel Henry, m petèt m pa konnen ki sa yo pwomèt ou, m pa konn ki fonksyon, ki pòs ou, ki stati ou, kiyès ou ye, men omwen, omwen fò ta gen yon ti kal konsyans. An verite, si e sou Prezidan Jovenel tout sa k ap fèt kounye a t ap fèt, M ba nou garanti peyi an te gentan boule deja wi. Peyi an te gentan redwi an sann deja wi. E Andre Michel nou wè la, sdp nou wè la t ap redwi peyi an paske yo te, yo gen, nèg sa yo gen diskou wi. M pa konnen si se siwo myèl nèg yo mete nan bouch yo lè y ap vin pale avèk pèp lan. Nèg sa yo djòl yo tèlman dous, bouch yo tèlman dous pou yo fè moun dòmi. An verite, menm moun nou tande ki di kesyon politik, kesyon peyi pa enterese yo a, yo tout t ap pran lari. Yo tout tap mobilize, yo tap pran lari an, yo ta pral mande fòk Jovenel ale, yo ta pral mande fòk Jovenel rezoud sekirite an, si non se Jovenel ki lage se krim deta. Men jounen jodi an kou pale de krim deta, sou kou pale de gang leta, sou pale de pou bagay kriminèl kap fèt la yo se pouvwa Ariel la k dèyè yo, se krim deta kap fèt, se kidnaping deta, se bagay an fanmi kap regle. Nèg yo pouse yo pouse zèl, yo pouse kwòk, yo vle manje w, yo vle touye w, yo vle asasine w. Men an verite mezanmi, an verite poukisa si m wè bagay la m pa ka di l? Poukisa si m wè l m pa ka di l? Bon se vre pou m viktim li! M viktim li! E sa ki pi grav lan jounen jodi an, se le fè ke nou wè ensekirite a, l vizib. Nou wè ke moun sa yo ki kite Koray Sesles, yo ale, yo fè lakou legliz, lakou legliz Dèlma 19 lan, tounen yon kan refijye. Petèt yo mete nan tèt yo la yo alabri yo an sekirite, men m ap di yo sa, onètman yo pa an sekirite. Kote yo ye la nan kan an? Yo vilnerab, yo plis ekspoze. Poukisa? Paske yon sware yon gwoup bandi ka deside yo debake legliz lan. Gen de seri de zòn nan Kwadèboukè, mwen menm m tout tan ap resevwa, m tout tan ap resevwa e moun yo ap pataje mizè yo, y ap pataje soufrans yo, kalamite yo, SOS yo tout tan ap vin jwenn mwen. Gen de seri de kay bandi yo konn antre nan zòn Kòm moun nan son granmoun li ye petèt ke yo wè yo paka al kouche moun nan ou konn sa yo fèl pou yo imilyel. Vagabon yo bandi yo. Kit fanm kit gason yo pran tèt zam nan yo penetre moun yo avèl wi. Yo penetre ni granmoun fi ni granmoun gason wi ki piu imilyasyon pou pran? Ki piu desepsyon pou pran? Ke nan chèw, nan chèw, ya vle di, nèg lan, li pa chwazi penetre w, kòmsi, li pa chwazi vyole w pou l penetre w avèk e peni l bagay sa yo, li pran zam ki nan men l lan, li fè w bese pantalon w, desann kilòt ou, li pandje w epi l ap penetre w avèk zam nan, ki pire desepsyon? Ki pi w imilyasyon? Fi pa epanye, gason pa epanye, timoun pa epanye, tifi pa epanye, granmoun, moun andikape pa epanye, epi nou vle fè moun konprann ke Ariel avèk pouvwa l la ap regle yon bagay, kisa y ap regle la a? Gon bagay y ap regle? Definitivman se yon pakèt kriminèl ki nan leta a. Son pakèt gang ki nan leta a. Ariel avèk tout klik li an yo pa diferan de Izo avèk klik li an. Li pa diferan de Ti Lapli ak klik li an. Li pa diferan de sa G9 ap regle. Li pa diferan de sa Gpèp ap regle. Yo youn pa diferan. E si w tande gen 2 gwo koalisyon gang andedan peyi an, G9, Gpèp, ou mèt di aktyèlman la, lidè prensipal yo se pouvwa leta a. Se Ariel k ap kòmande leta a, se li k pou lidè prensipal li paske Ou pa fè anyen. Ou akomodo w avèk avèk jan moun yo ap viv lan. Ou adapte w avèk jan moun yo ap viv lan. Ou fè moun yo adapte yo. E ou menm pa desi tou ou adapte w, ou montre ke w dakò, ou montre ke w konplezan nan sa k ap pase andedan peyi a epi ou vle pou moun ba w respè. Petèt ke se yè nou te ka respekte otorite. Petèt ke se yè nou te ka toleran otorite fè n nenpòt bagay. Men jounen jodi a nou pa p pran l. Nou pap pran le nou pap ka kontinye avèk li tou. E fòk mwen di nou an pasan ke moun nan Leyogan e yo rive stope, yo fann tèt 3 prezime bandi nan mache Dabòn nan nan Leyogan. 2 seri de jenn gason Ki pa deside chanje metye, ki pran zam nan pou metye yo, vini, fouye moun, e vòlè bagay moun, vòlè lajan moun, brake moun, ebyen karavàn lanmò a te pase sou yo nan Leyogàn, m pa bezwen di nou. Bon, malerezman m pa ka poste videyo a, men nou t ap wè, nou t ap wè fason nèg yo kouche atè a, e si y ap fè yon apèl nominal pou yo rele gwo kouri sa yo, yo p ap egziste ankò, yo pa egziste ankò paske yo pa t deside chanje metye. Yo te plis kwè nan lajan fasil lan, yo te kwè avèk on bout on bout fè san papye ou genyen, ou pa otorite, ou pa chèf, ou pa polisye, ou gen zam, sa w ap fè avè l, se moun w ap brake, se moun w ap friz, se moun w ap vo, e bagay moun w ap vòlè avèk li, epi w vle pou yo aksepte w nan sosyete a? Se, ban m di nou, Se laksin sa a ki genyen an wi, se laksin sa a ki genyen pa bò kote e popilasyon an, pa bò kote sosyete a, nan mitan sosyete a wi ki fè ke nou wè gang yo panse yo pwisan, yo enfliyan an. La a nan Latibonit, nan Vèrèt, nan Dechapèl, moun yo monte, e moun yo monte bay rezistans yo. Yo monte gwoup rezistans yo se vre, men gwoup rezistans lan yo gen zam ladan l, se pa lapolis yo ye. Kounye a, lè nèg yo gen zam nan men yo tou pou yo reponn avèk bandi ki vin atake yo a, otomatikman, pi devan ou pral tande se 2 gwoup gang k ap frape. Se 2 gwoup bandi k ap frape, sa a fòk nou vrèman vijilan sou li, fòk nou mete yon pwen dentèwogasyon. Pandan ke n ap riposte, pandan ke n ap, lè bandi vin atake nou, n ap reponn, n ap stope yo, n ap touye yo, n ap fann tèt yo a, Fòk nou pa mete nou tou nan yon sitiyasyon kote ke menm otorite sa yo ankò pou yo pa asimile nou ak gang, pou yo pa aparante nou avèk bandi. Paske anpil fwa, yo pap rive sou vrè gang yo, sou vrè bandi yo non. Men lè ou menm ou monte yon fwon de rezistans, yo pi vit rantre sou ou, pote boure sou ou pou yo asimile ou avèk yon lòt gwoup gang, paske zam ki nan men w lan efektivman se yon bout fè san papye li ye tou, menm jan avèk pa bandi yo, la ou gentan mal pase. Yo gen tan fò mal pase. E malerezman, malerezman nou gen yon pakèt otorite konplezan, nou gen yon pakèt otorite gang, kriminèl vrèman, ki pa janm la pou rezoud anyen kòm pwoblèm. Sinon nou t ap gen tan tande depi byen lontan, depi byen lontan ou t ap tande yo demantle Izo, Yo demantle ti lapli, yo demantle Krisla, ou konprann? Ou pa t ap tande pale de je nèf, de je pèp, ou pa t ap tande pale de Vitelòm, ou pa t ap tande pale de nèg Latibonit yo, nèg Savyen yo, ou pa t ap tande pale de lanmò san jou. Ou konprann? Men non, e pa bagay konsa k enterese nèg yo. E pa bagay konsa. Donk, lè w tande popilasyon an pase woulo konpresè a sou bandi yo, sou gang yo, sou delekan yo, pa gen lòt bagay ke apresye. pa gen lòt bagay ke ankouraje. Se nou k pou de, yo di nou pou n defann tèt nou, e pou n defann tèt nou fòk nou gen mwayen, ki mwayen? Wòch, zam, e, e, kouto, manchèt, bout bwa, bout wòch, bout blòk, ki sa, ki sa nou pral defann tèt nou an? Wi fòk nou defann tèt nou. E prensipal moun pou n defann tèt yo kont yo menm nan se nèg sa yo ki nan, nan pouvwa leta. Se otorite yo avan tou. Paske si yo ta fè travay yo, nou pa t ap kote nou ye a. Kòm yo pa fè travay yo, yo mete nou kote nou ye la a, donk nou gen pou n defann tèt nou ni kont gang ak sapat yo, ni kont gang ak kravat yo. Paske ni youn ni lòt pa gen diferans. Ni youn ni lòt pa gen diferans. Donk li toujou enpòtan pou n konn kiyès n ap defann, pou n konn kiyès n ap mete nan leta a, pou n konn kiyès n ap mete nan pouvwa yo. Paske nou fè eksperyans avèk yon pakèt gang nan leta a, nou fè nou fè eksperyans avèk yon pakèt gang nan palman an, senatè, depite, nou fè eksperyans avèk yo. Kisa yo bay kòm rezilta? Ou tande senatè nan enplike nan kidnaping, senatè enplike nan trafik dwòg, senatè enplike nan finanse gang, senatè enplike nan touye moun pandan yo senatè, yon pakèt akizasyon, grav akizasyon sou do yo. Sa k nan koripsyon tou nan koripsyon. Epi kote peyi an ye? Kote peyi an ye? E kòmsi nou peye nèg yo pandan tout tan yo fè otorite, yo fè senatè, depite, n ap peye yo pou yo fè koripsyon. N ap peye yo pou yo kraze peyi. Nèg lan l pase e nan laprezidans, n ap peye yo pou yo kraze peyi. N ap peye yo pou yo destabilize peyi, pou nou pa ka jwenn sekirite. Bagay yo pa ka ret konsa. E mwen menm! Oh bon Dye! Pa ta pito w ta anglouti pouvwa Ariel Henry an? Hein? Non men se vre! Se vre! Mwen, franchman, jounen jodi an la mwen m ap poze tèt mwen kesyon, kisa Bondye ap tann, kisa, paske m tèlman konnen Ayisyen priye, nou priye, nou priye, kisa lanati ap tann pou bay nèg sa yo monnen pyès yo? Kisa la nati ap tann pou bay kriminèl sa yo monnen pyès yo? E pa sèlman nèg ak vès yo non. E nèg ak sapat yo k ap teworize nou an? Si yo tout te ka ale ansanm, yo tout te ka disparèt ansanm, libere peyi an, li t ap bon. Kounye a w pral di m e lentènasyonal, e lentènasyonal, ebyen, tout nèg ki panse yo ka vin pran piyay yo, y ap pase menm jan. Y ap pase menm jan paske ofinal, Ayiti, Ayisyen, nou pa ka destine pou nou viv tout tan nan ensekirite. Nou pa ka destine pou nou viv nan enstabilite a. Nou pa ka destine pou n ap viv nan kriz andemik sa yo. Nou pa ka destine konsa. Pitit nou pa ka al lekòl. Nou pa gen stabilite. Nou pa gen kè, nou pa, kè nou pa ka rete san l pa p sote tout tan, on strès, on depresyon nan kò nou. Mwen map dil, yon nèg ka fache, yon moun ka pa dakò avèm, mwen map dil, map toujou ap denonse, paske si yon militan, yon patizan, yon senpatizan ka jwenn yon bagay pozitif, depi lè Ariel Andre Michel monte la, yo fè nan tèt peyi an, yo mèt dim ni, dim ni lè sa a map sispann pale mal de yo. Paske mwen menm, lè m ap resevwa apèl yon gason, dayè yo toujou di w gason pa nan kriye, gason pa konn kriye, li pa fasil pou jwenn yon gason ap eksteryorize santiman l, emosyon l. Men lè w jwenn yon apèl yon papa ki an detrès, k ap kriye, paske l t ap pase nan zòn Kanaran, Nèg kanaran te kenbe l. Yo kouche pitit li devan l, y ap vyole pitit li devan l. Yo fè l kanpe ap gade, yo kenbe l y ap, pou yo fè l gade. Jan yo ap pase sou pitit li. Jan youn de twa ap pase sou pitit li. Apre sa pou yo souye diyite l. Kòm yo menm yo pa konsidere tèt yo kòm masisi. Epi pou yo pran yon zam pou y ap rantre dèyè l. Ki sa k pi imilyan? Lanvi mouri, li pa ka mouri. Lanvi touye tèt li, li pa konn kòman timoun yo pral viv pi devan. Li se tout fanmi an, li se tèt fanmi an. Se li k pou pot manje nan kay lan. Se li k pou pot manje pou timoun yo. Se li k pou peye lekòl, se li k tout bagay. Paske madanm li te gentan sibi chòk nan peyi an. Madanm li te gentan resevwa plizyè bal, paralize, pa ka vrèman travay. Pa ka itil tèt li anyen. Epi nou vle pou m pa pale? Nou vle pou m pa denonse? M toujou di nou sa peyi sa lè w tande enfòmasyon k ap vin jwenn ou dan la majò pati di tan se move nouvèl wi se move nouvèl e m genyen yon lòt enfòmasyon ki vrèman enteresan pou n te pataje men n ap fè sa nan emisyon dimanch lan genyen yon jounalis kanadyen Loïc Tassé ki li menm li vrèman, ou konn tande ostil li vrèman ostil sou dosye Ayiti an, n ap vin sou dosye sa e dimanch si Dieu veut epi gen enkilpasyon prezidan ameriken an Donald Trump la ki genyen tout chèf dakizasyon Donald Trump te gentan konnen y ap rive sou li pou yo mare l ebyen la nan New York. M gen enpresyon tout polisye yo mobilize, tout sèvis de polis yo mobilize pou evite derapaj paske ke lon vèy ou non y ap rive sou ansyen prezidan Donald Trump. 30 chèf dakizasyon pou fwod sou do ansyen prezidan. Bon m pa bezwen di nou. E pou moun Biden yo gen bòn nouvèl pwiske uscis anonse ke gen rekrutman nouvo ajan e nan sa ki gen pou wè avèk pwogram imanitè yo. Yo pa presize egzakteman si se Humanitarian Payroll lan, yo pa presize si se pou pwogram Biden nan dirèkteman, men yo pral anboche nouvo ajan pou fasilite ke analiz dosye yo fèt pi rapid. M konnen gen anpil moun janvye k ap tann. Pou yo ka ba voye repons nou pou nou. Donk mezanmi se te yon veritab plezi pou m te avèk nou. Nou konnen modòd la deja, veye kote n ap met pye nou, prekosyon pa kapon mèt kòk pou veye kò. Nou pa gen moun ki pou veye sou nou. Veye sou moun ki akote w lan e make sure ke w toujou rete safe, pa soti san bezwen, pa ekspoze w nan lari an, pa frekante vrèman moun ou pa konnen. E menm moun ou konnen, silvouplè de gras pran prekosyon avèk yo. Pa ekspoze w te genyen, oh m te gen nan bòlèt, oh m fè yon loto 3 chif, oh gon kòb ki pral rantre la pou mwen, oh m fè jackpot, pa pale bagay sa yo avèk moun. Pa pale yo ditou ditou paske se vrèman vrèman Ayiti nan moman an la, peyi an pyeje, peyi an difisil, vrèman vrèman fè prudan, deja m ap swete nou pase yon ekselan wikenn, pa bwè si w ap kondwi, pa kondwi, si ou bwè alkòl, puiske bagay sa yo pa zanmi. Se te yon veritab plezi pou m te avèk nou. Randevou an ka se nan yon lòt emisyon. Abòne si w poko fè sa. Mèsi tout moun. A trè byento. Mezanmi tande sa ou se ayisyen ou renmen peyi w ebyen ann aji Mon editoryal Antre dezespwa de machinasyon politik e lè nou di Mon editoryal nou di tou